Tout bagay li toujou voye m fè, li toujou fè. Men tout sa m toujou fè se 2 mil, 3 mil peso li toujou peye m. Jiskaprezan. Nou pa mande w pou moun sa yo? Wi. E lè paspò Zo te fini an, kòm etan done pas, Zo di l ale san paspò, li vwayaje san paspò li li menm ni madanm li. Pou moman kounya se tchoupi k konn kote zo ye li menm. Zanmi lè wap pale pa gade pale byen. Epi ok. Pou le moman kounya se tchoupi k konn kote zo ye paske se li k bwòs zo. Ki bwòs tchoupi t ale avèk zo te fèm wan dan. Chef. Se li menm ki konnen. Pandan nèg yo jimane 14 fevriye an wap pran apèl. Mwen pale. 14 fevriye. Bòs la achte frijidè, kabann, sesi, pil bagay, kabann, vantilay, on bagay ki ka meble kay, yo konn fè tout sa ki ka meble on kay. Tout sa yon moun ka bezwen anndan yon kay. Yo achte tout. Tout! Men, èske Zo bay bòs la nan kòb la oubyen ke bòs la chwazi sa, fè sa pou Zo antanke li te kolòn nou, menm lè l vin trayi nou pa kolòn nou ankò? Non, non, non, non. Zo pran tèt bòs la. Jodi tout sa w gen anba m ka fè w jwenn tout! Kounye a, sa vle di bòs la. Men zo, zo pa t premye chèf lan baz la, kòman l t ap fè jwenn tout? Kont, ki jan l fè gen kontak, ki jan l fè gen kontak bòs la? Wi. M pa konn sou kiyès, m pa konn sou telefòn kiyès li vòlè nimewo a m pa konnen. Sou al anba w l pran l. Li konn al anba a. Ou wè sa m di nou? Epi, lè yo pral kapital, nèg yo chaje machin yo, yo wè m wè yon prado blan kan kon lèt. Vire, tchoupi vire avèk. Ebyen patnè a 3 machin kal kapital zo nan yonn a bòs la mwen nan yonn avèk jona emeline nan yonn avèk 2 timoun yo de lamou ebyen patnè a kasim wèldo nan yonn ap kondi yon pikòp blan nèg yo ale e nèg sa yo lè w tande yap pase yo pral kapital Yon chèf pa ka kanpe nèg sa yo chèf. Se sak fèm dou si zo te pran kòb sa li te di a granmoun men kijan men kijan zo te ka achte zam voye ayiti la ba nou pou n travay bòs la ka ba lil anyen pa kanpe yo machin nèg sa ap pase pou kanpe l sa w ye m pral di yon bagay depi machin tchoup yap pase chèf pa kanpe ou wè lè chèf yo wè nap pase ou wè lè nap pase nan bèl kapital gran chèf yo desann kòmsi yon pòs